Bonjou bonswa la fami nou kont antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou konnen li deja se 24 heure sur 24 7 jou sur 7 alò nou te fè le pwen. Sou discours Martine Moise lan, la femme du président donc Martine ki veuve eske li ap rete nan stad veuve la ebyen sa se la question qu'on se pose men ekoute nou pral chita la a sou discours Joverlin Moise se yon pitit gason Jovenel Moise renmen anpil dayè se youn nan moun ki gen zorèy prezidan. Wè, antre li menm avèk prezidan an te gen sa n ta kapab rele yon veritab fizyonnman. Nèg sa yo te byen anpil. Ben, le papa est parti, le fils il est là. Eske l ap kontinye konba a? On sait pas encore. Men koute nan espas ennan ou dezan konsa, Jovenel antere papa l epi pitit gason Jovenel antere l. Li te fè yon diskou pwanyan. m pap di trè pwanyan men pwanyan. Il a fè elòj de son papa e pi aprè li voye yon ti pik bay asasen yo, bay ipokrit yo, bay moun ki te toujou bò Jovenel Moise men ki poutan t ap defann enterè yo. Joverlin a di papa m se yon moun ki te gen anpil lanmou men li t ap viv nan mitan anpil mechan. Donk Jovenel Moise nè pa mechan. Sè kèlken ki è saj. Se yon moun ki onèt daprè Jo Verlen, le fils de Jovenel Moise. Li t ap preche tèt ansanm, menm si li t ap viv nan mitan trèt. Sa vle di genyen trèt, genyen mechan nan tout. antouraj prezidan repiblik la. Men y a yn fraz pwononse pa Joverlin an dizan ke papa m se yon hero. Anpil moun kapab di Jovenel se yon hero. Anpil lòt tou gendwa pa dakò l. Paske pou hero gen anpil bagay fòk ou akonpli yo. Pou kalifye Jovenel Moise. Yon lidè, yon vrè lidè daprè Joverlein Moise. Li t ap viv pou pèp la. Men li mouri pou kont li. E li mouri pou kòz pèp la. Y a un message envoyé à la population. Je papa m fèmen, men je pa nou louvri. Sa vle di ke nan batay Jovenel t ap fè an, Jovenel eksplike kisa ki sistèm nan. Si pèp la kounya Vle pran desten l an men. Lavara pou sib batay la paske Jovenel etè trò peti e il a grandi avèk le sistèm donk il ne pouvè pa le siprime. Men se pèp la ki konnen kisa li kapab fè. Ayiti n ap viv la a, m renmen fraz sa a Joverlin pwononse an, li dwe dous. pou tout moun, se pa pou yon ti gwoup moun sèlman. Men, kesyon anpil moun ap poze kilè Ayiti sa a ap dous pou tout moun. Paske, menm lè nèg ou wè ki moute sou pouvwa, di w y ap defann enterè pèp, men o fon se pa lareyalite. Se pou lide sa a yo asasinen papa m. Ide yo rete. Les idées restent éternelles, dixit Joverlein Moïse ke nou pwopoze w. très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que des hommes sans cœur ont rendu inerte mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Sa fè kèk mwa, papa m te kanpe nan menm lakou sa a. E gran papa m te kouche nan yon sèkèy. Papa m te mete kouraj sou li pou l te pale de papa l. Li te mete kouraj sou li pou l te di ki jan de moun papa l te ye, ki jan l te elve l, edikasyon l te resevwa de li. Jan l t on moun ki te travayan, jan l te renmen l e jan l te respekte l. Jodi an se mwen menm ki bezwen kouraj pou m pale de papa m. Pou mwen papa m se t on moun ki te ranpli ak lanmou. menm lè l t ap viv nan mitan mechan. Papa m te yon modèl pou chak grenn moun. Papa m te onèt. Li te bon ak tout moun. Nou kapab, Ayiti pou Ayisyen, tout Ayisyen dwe gen menm dwa. Ayiti pa dwe dous pou yon ti pati moun sèlman, men l dwe dous pou tout moun. Se te lide sa yo, se lide sa yo Papa m t ap preche. E se pou lide sa yo yo asasine l. Men pa bliye, yon lide pi pwisan pase nenpòt moun. Lide kontinye viv e kontinye grandi menm lè lavi sispann. Lide yo ap etènèl si yo pran rasin nan kè nou. Se pa premye fwa yo asasine prezidan nou. Yo derasinen papa nou. E poutan, jan y ap di, anyen pa janm chanje. Men nou pap fè menm erè nou te fè depi plis ke de syèk ap fè. Nou pral goumen, se vre nou pral goumen. Men fòk nou goumen ak sajès. Se pa vyolans pou n goumen. Nou pral goumen, wi nou pral goumen. Men nou pral goumen ak tout tèt nou, pa avèk zam yo met nan men nou. Mwen swete ke chak aksyon nou, chak desizyon nou pran, continuer à honorer mémoire président, nous, son Excellence Jovenel Moïse. Jovenel Moïse ale! Li tap mennen yon konba pou pèp ayisyen an, se pa sa? Ebyen si pèp la estime ke konba sa a te jis, lap kontinye. Si l estime ke konba a, li pat twò konprann batay la, ebyen lap fè silans kòm toujou. Mèsi bokou la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè.